Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jan nou te anonsew sa nan emisyon nou te sot fè an kote ke nou pral baw anpil lòt enfòmasyon nou te mande ou pou rete branche mèsi anpil e nou pral ba ou enfòmasyon sa yo ann pati avèk site solèy anvan non paske mpanse ke sa se yon dosye Ki enpòtan, sa ki konsène Site Solèy la. Monchè fò m di nou byen, Site Solèy la s on veritab pwoblèm. E m ap mande Isca si l pa fè yon jan pou mete yon yerachi respektab onivo 2 plèn nan ap gen anpil lòbèy paske m pa konnen si se par le fèt ke pa genyen anpil jounalis ki frekante anba a sof mwen menm m pa konnen si se par le fèt ke anpil moun ki anba yo ap sibi presyon pou yo pa pale paske lontan m te konn jwenn moun ekri m moun yo pa vle ekri m ankò paske nèg yo maten midi e swa Y ap kesyone moun yo, pran telefòn yo pou fè apèl pou wè si se nimewo m. Lè sa a, m deside pou m met pye m atè an pèsòn, epi an bon Arab, m anba pye yo a la pou m kapab jwenn enfòmasyon. Dènyèman gen yon bagay ki pase prèske devan m, paske m te kèlke pa, se lè m ap mande yon moun Men m pa di moun nan se erè l. Epi moun nan di, monchè, men sa k pase la a wi. Epi lè m gade m wè, hey, tèt chaje. M pral esplike nou byen sa k pase a. Monchè, gen yon jenn gason ki konn pote manje bay Jonès nan prizon an. M pa konn si nou konn Jonès non, sa yo te arete a. Jenèf. Ebyen, misye nan kont ak yon zanmi l ankò. Tande byen wi, nèg ki konn pot manje bay Jones nan prizon an, misye nan kont ak yon zanmi pa l. Kisa zanmi an fè? Zanmi an al pote Ti Katèl plent. Ti Katèl, nèg ki ranplase Annatandan an. Ti Katèl vini, li rale zam sou Piti a, ki konn pote manje pou Jones la. Hum! Pral gen zen wi. Ebyen. Bagay la pa t dous. Prese prese, bagay la tonbe nan bouch Madan Jonès. M te pale nou de fanm sa a wi. Enben, se fanm sa a. Madan Jonès soti lakay li ak tout zam li kenbe nan men l. L al fè bri ak Ti Katèl. Ti Katèl pwente. Sou Madan Jonès Madan Jonès pwente sou ti katè l Gwo bri fèt nan tè nwa Se anpil moun ki kouri Ak ti sòlda yo ki kouri mete kalm Sinon bagay la t ap mal pase ant ti katè l ak Madan Jonès Anpil moun bay ti katè l tò paske li pa t sipoze rale zam sou piti ki konn rann yo sèvis pote manje al bay Jonès nan prizon Depi w wè sa Tikatel pa tcheke pou Jones anwenn li pa pran Jones pou anyen se sak fè madan Jones vini li pwente sou Tikatel Tikatel li menm tou li pwente sou madan Jones bon sa kap pase konsa nan plenn nan lè se pa dwèt dous se lòt lè se pa lòt se lòt mesye fòn pran san non se sak fè m mande Isca paske se li k kwafe tout nèg sa yo nan plenn nan fò fon pale a nèg yo ba wi fò fon pale avè yo paske tanzantan w tande yon nèg ale nan yon pwogram nèg la touye yon moun tanzantan w nèg la ale w tande gon diskisyon. Tankou pa egzanp emisyon m te fè dènyeman an, sa fè mal. Pou wè kòman yon piti mouri, hein! Par le fait ke nèg yo al dèfè yon kamyon yo pa fè l, menm nèg sa yo ankò wi, yo kouri al yon kote, kounye a te gen nèg G9 nan zòn nan, lè nèg yo vin gade, yo wè se 2 nèg ki sanble a nèg yo, epi nèg yo ap pran moto yo pou y ale, bang bang. Men kòman nèg yo mouri. Epi, tout bagay fini, nèg sa yo mouri, yo mouri nèt. Kòmsi, èske n ap aksepte pou krim ap pati konsa? Bon, mwen m pap ba n manti non. Se la a pou te gen bèl mèvèy wi. Ou pa konprann non. E pa inosan ki te pou mouri. Se youn ki te pou pete tèt lòt. Tankou lè madanm ti e e Jonès pwente sou ti katèl bagay sa yo. Youn te do pete tèt lòt. Ou konprann? Paske. Koman nou fè nou ret non zòn nou paka antann nou bon ou wè si yap viv konsa ale vwa pou moun ki nan zòn nan mezanmi di tèt non sa non imajine ou tande byen jenès la se te gwo chèf nan zòn nan e nèg ki konn batay byen wi yo arete misye lè yo vin mete ti katèl la pwovizwaman bon ti katèl gentan konprann li se bondye men sal fè sa vle di li pa pran nèg yo pou anyen men si. Yo se patizan. Kounya la wè sak pase antre yo. Youn pwente sou lòt si se pat moun kap rele anmwe avèk lòt sòlda kap mande padon, lòbèy te kab pete. Men on fanm ankò wi. On fanm. Kounya la, di tèt ou ke si se pa egzanp on nèg ki gon frè l epi w nan kont a frè a, epi frè a ni kal rele lòt bandi al di, a men nèg sa sòti pou l touye m wi. Hein? Fyèl ou pete? Ou mouri deja? Wa va konprann sa vle di. Nan plenn nan. Mesye, toutotan m la, m ap mande pou bagay sa yo sispann. M pa konnen ki lè lapolis ap fè entèvansyon l, men, laplenn fò moun yo viv byen. M pa gen pwoblèm avèk yon nèg ou gen zam ou nan men w. Gon seri de limit ou pa ka travèse. Ou pa ka rete nan yon zòn, mwen m di nou sa chak jou, ou pa ka rete nan yon zòn pou w ap fè moun pè zòn nan. M pral voye yon ti pwent e m pap site non moun sa. Paske ou wè moun sa, se yon moun manman l fè m byen. Mwen menm lavi m se yon liv ouvè, m te konn achte manje kredi nan men manman l. Men il se twouv ke li vin pran yon nèg nan zòn kote m te rete a, nèg la se yon bandi. E jounen jodi a, se fi sa k ap mache fè moun menas pou di li pap pèdi mari l pou mwen. Sa m fè mari w? menase mari w si mari w la vòlè map dil vòlè ou konprann epi gon grenn bagay pou konprann mwen menm tou ansanm avèk ou nou pase anpil ane ansanm jounen jodi a paske ou pran w bandi ou ka enmi m sa ka rive paske map denonse sa bandi a fè k pa bon banm di w yon bagay cheri a je pase dèzane avèk moun sa yo èske ou konprann kòmsi ou menm ou ka di moun yo pa le fèt ke map pale de mari w sa l fè epi yon bon maten moun yo kab leve pou yo kont mwen. Se pa posib. Antouka, si demen si Dye ve, paske ou konnen depi nèg a gen bout fè nan men l, on jou oubyen on lòt li kapab ale, oubyen l ka nan prizon. Nenpòt lè ta gen yon difikilte, m ap la pou ou paske manman w te bon moun. Dakò cheri a? Manman w te bon moun. M te pale non de dosye sa a ki ka petèt nan yon dosye spesyal nan emisyon ke n ap fè, sitiyasyon Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn. Bon! Genyen 2 paramèt nap abòde nan kestyon sa jodi a jiska 3 paske il fo kritike an menm tan pa ke lè zotorite dominikèn men lè ayisyen m pral ba nou yon ti kritik tou tande byen otorite dominikèn yo deraye e jounen jodi a la m ta kapab di menm lè nou pa tande bri men nèg yo ap frape nèg yo ap frape e kisa ki fèt jounen jodi a la se ke lè nèg yo pran lari kounye a nèg yo ye sou brasye depi yo jwenn nou nan lari. Anpil fwa yo pa Konn mete w nan machin nan ebyen tout sa w gen sou w yo prann yo kite w ale lib se kòmsi se vòlè ki pase sou w w ava konprann epi lòt bagay ki gen lè yo pran moun yo pou yo travèse yo voye w ayiti nou konnen kisa k gen deja nou konnen pwoblèm yo moun ki pa ka manje sa k fè pakèt tan nan machin nan yo konn fè yo fè pil tan nan prizon. Se yon mannyè pou kapab dekouraje yo pou yo pa vini nan peyi sila. Men m panse ke gen yon enpak paske Ayisyen yo fè anpil bagay lotbò a. Ou konprann? Ayisyen yo fè anpil bagay. Mwen menm anpil fwa yo rele m pou y ap di men pwoblèm, men pwoblèm. M di yo monchè yo konn sa k genyen tounen nan peyi nou. Paske mwen menm chak jou m pa ka chita la ap di otorite dominikèn yo mechan, yo mechan patati patata. Moun yo gen peyi yo jan yo vle a y ap fè l. Men gen yon grenn bagay pou nou konprann. Gon grenn bagay pou nou konprann, se nou menm ki fè anpil konstriksyon lotbo a. Se nou menm ki achte manje. Depi lè mwen m te wè nèg yo ouvri baryè Wanament lan, m te dekouraje nan dosye Sendomeng lan. Genyen yon Ayisyen yo ap depòte se onivo de zòn Wanament, imedyatman. Li rive nan zòn sa a, pou jan yo maltrete l, ebyen li mouri. Donk na va konprann sa vle di, jan bagay yo ye la a, se yon fason pou n ta di bon, kote n ap jwenn pou n peze grenn otorite dominikèn yo, n ap fè l. Men, nou pa gen moun nan peyi an, ou konprann? E bagay yo vrèman rèd, sa vle di, nou pa bon. Men gen yon lòt videyo, m te di nou ke ki make m anpil. Video sa mpap ka pasel sou chanel lan paske se timoun li ye e yo kapab frapem yo kapab sanksyonem paske se timoun paske jan li ye a li paret tro mizerab youtube ka estime ke bon se yon manye pou kapab devalorize timoun nan pi plis setadi sim pasel li kapab pote atent ak dinyite timoun sila kisa li ye. M ap gade m wè anba yon raje de timoun k ap kouri. Timoun sa yo se de timoun k ap chache kichòy. Lè yo rive yon kote gen yon dominiken ki pale avèk yo. Gen yon bagay m ka fè wi, m ap fè nou tande voice la. Dominiken an pale avèk yo ki di yo sa k pase. Timoun yo di yo nan raje a, yo grangou, yo bezwen bagay pou yo manje. Ki sa l ye? Se de zanfan don lè paran ont ete depòte. Lè. Viven aquí en La Vega. Tres niños huérfanos, dejan en los fandazos. Un abuso, señores, que están haciendo. Eso parte del alma. Me tres niños, ahí es donde vienen ahí los tres. Una niña hembra y dos niños. Mira. Lo dejan solo. ¿Qué es lo que papá? ¿Comieron ya? ¿Eh? ¿Comieron? Sispann mache a pye nan peyi moun yo pa mache a pye souple gon vye machin long la lèm ale an repiblik dominikèn m konn wè ebyen machin sa li menm se machin piblik li ou ka peye yon ti pèso lèw montel ou ka pran yon moto men tanpri souple pa mache a pye pa mache sal nan peyi moun yo Ayisyen an tou son pwoblèm. Dènyèman la m ap gade yon videyo, wè Fantom avèk gwo manchèt li nan men l nan Las Americas, l ap batay. Men mezanmi, peyi moun yo pa peyi nou. Gon seri de bagay nou pa ka fè. M ap gade sou yon videyo kote ke gen yon Ayisyen k ap benyen nan lari byen ta. Eske peyi a se peyi ou? Hein? Gon seri de bagay pou respekte. Si w vle rete nan peyi moun yo, konpòte tèt ou an moun. Lè sa a, lè yo vwe w tounen, y ap vwe yon moun tounen. Pa konprann? Tanpri souple. M konnen nèg yo bèt. Nèg yo mechan. Nèg yo kriminèl. Chak jou m pale de sa. M denonse konpòteman otorite dominikèn yo. Men nou menm tou nou gon konpòteman pou nou afiche. Ayisyen yo nan New York te manifeste pandan wikenn nan pou kapab pote solidarite yo ak Ayisyen ki an difikilte nan peyi Sendomeng. An nou swiv kòman sa te ye nan mikwo konfrè nou yo voa Kreyòl. Apeprè plis ke yon senkantèn konpatriyòt ayisyen ki soti tout kote te vin manifeste devan konsila peyi Repiblik Dominikèn an nan Manhattan, New York, pou yo denonse move tretman ke konpatriyòt yo ap sibi nan peyi vwazen an. Sou siveyans ak akonpayman lapolis vil New York la, Manifestan yo te brandi pankat yo ak bandwòl yo pou yo fè mesaj yo pase. Selon 3 prensipal inisyatè manifestasyon sa a, Gonal Monson, Jean Sherlais Mesadieu e Jean Jacques Charles, yo te arive reyalize objektif la e mesaj la te pase rive jwenn ofisyèl dominiken. Tout moun konnen kisa ke la Dominikani ap fè Ayisyen ki lakay yo sa ap fè yo. E nou menm kòm Ayisyen, nou pa ka ret kanpe pou nap gade paske nou konnen ke leta Ayisyen pa pral di e fè anyen pou moun yo an Ayiti. Jisteman, genyen 2 konsil ki sòti. nan konsila a lak dèyè nou an ki vin gade sa k ap fèt la, se sèten ke nan moman n ap pale la Abinader resevwa mesaj la. Enpak la yo resanti l onivo di konsila dominiken, yo desann la, yo mande polis yo pou yo stop nou, polis yo di non nou gen pèmi, epi mesye yo koul. Ok, Abinader mande polis la, enben nou gen twalèt wi, si w bezwen twalèt ou mèt antre. Sètadi ke. Enpak la resèti, ti mesye sa ou wè kap pale la yo se ayisyen yo ye ke nouvèl la rive jwenn yo, yo vin sipòte nou la, so ta di ke o nivo de lopinyon piblik kote nou te vle atire atansyon egzakteman an 2022 sa kap pase an Repiblik Dominikèn nou arive atenn li jodi a, se pa kantite de moun nan men se veyikilasyon de mesaj la ki a. Si òganizatè manifestasyon an di ke yo satisfè, pou kèk lòt manifestan, yo panse ke ta dwe gen plis moun devan konsila dominiken an. Pou ayisyen m konnen ki genyen nan New York. te debake ansanm avèk lame sèvitè yo pou yo menm tou yo vin pote sipò yo. Non, nou vini pou nou bay pèp nou an sipò. Pi gwo pwoblèm nou reyalize atravè de labib, pèp nou an pa konn kiyès yo ye. Nou te wè tou prezans plizyè lòt lidè nan kominote ayisyen New York la ki yo menm te fè deplasman yo kite sa ke yo t ap fè. Yo di nan mikwo voa Kreyòl yo te oblije yo menm tou reponn prezan pou yo sipòte kòz la. e voye yon mesaj klè bay Luis Abinader pou l sispann maltrete Ayisyen yo k ap viv an Repiblik Dominikèn. Genyen yon lòt manifestasyon k ap gen pou l fèt ankò devan konsila dominiken an daprè sa ke òganizatè yo fè nou konnen. Valerio Saint Louis pou voa Kreyòl nan Nouyòk. Pa bliye jodia se 11 jours non rete yon dizèn de jou donk tout moun ki aletranje yo nan peyi etazini kanada map mande nou pou nou kapab degaje nou pou nou voye kichòy sa pou nou ap voye paske nou gen entansyon al te ti kichòy. kote nou te rete, ak kèk lòt ti kote ankò, e kèk lòt moun k ap rele nou, paske maten, midi e swa, y ap rele nou pou di bagay la pa bon, e nou menm nou ta renmen fè kichòy. Se sa k fè m di nou, nou wè nimewo a, e nimewo ou kapab antre an kontak avèk nou, e nan kòmantè yo tou, e tout moun ki konnen nimewo yo deja, donk nou konnen E fòk nou kapab antre an kontak avèk nou epi nou menm n ap di w kisa pou fè. N ap mete yon nimewo pou ou pou w kapab rive antre an kontak avèk nou prese prese. Antouka mèsi lafami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!